Ey Fanny pitit, epa m pa janm wè Jenny avèk Rose, sak pase menm? Pitit, medam sa yo nan lakou Brezil, sa e bay yap mache bay nan lakou Brezil pitit. Kisa sa di m la? Humm. Jan w tande a, ou pa konn? Ey! Bon Rose la menm nan m pa ka konprann li menm. Anben kou yo kase fè l lap konnen pitit. Kite l pou, kite li! Fok mwen gen Mwen kontre m bezwen de twa moun pou m mete nan biznis lan se nou menm m byen m byen kontan m rankontre avèk nou la ou ta fèm jwenn de twa grenn moun pou m konnen a ou konnen travay yon ti jan flak isit la kounya ou konnen nan pawòl karantèn nan la kounya e lakay nou n ap travay n ap fè de twa n ap fè maskara bay distribye bay pou lòt gwo magazen. Ou menm menm ou pare eksplikem sou manje sak pote m sou manje. Monchè banm esplike w baz ou konnen afè kabann nan m poko achte a vre manzè vin la baz li vin di nana bèl ti fanm men lè manzè antre anndan baz li pa nan kabann nan manzè pete koken wi. Ay fout an li pete koken. Manzè manke pikem wi baz. Sak pase menm poutèt kisa. A manzè vin konsa mwen pap kouche la bagay sa yo m bay kabann bezwen fanm bagay. Trè prese la, se sèl ti an m te vin ban nou, m fin ban nou l m ale. M'ta sou dèyè sa. Lage non, n'a bwè? M'ap toujou bwè. Kounye a e pa san pase non baz? Ebyen se sa? E pa san pase. E vre? Ebyen se sa, ebyen. Ebyen n'ap tann ou. Medam m'ale wi. Anbè, n'ap wè yon lòt jou ankò. Antolika medam ta swete nou retire kò nou nan baz sa tande paske pou mawozo sa pa vin kreve nou la paske An ou ta fè menm jan ansanm avè l? M ta fè pi mal. Men kòman nou menm nou menm nan Brezil, nou menm fanm Brezil, nou pa ka travay pou nou pran lajan tou? An travay? Mete tèt nou pou w ta ba nou lajan? Travay se sa k fè Bondye te met sa. Ki sa? Wi. Anh anh fòk m ta soti nan, m ap soti nan baz la. Anh anh poko!